Ayiti Sekirite, Lapolis Nasyonal anonse yo vide atè bra dwat chèf de gang Kanaran an ki rele Dyòl nan yon entèvansyon ki te fèt nan zòn Koray, Seslès. Medam, Matmwazèl e Mesye, nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, sitiyasyon an konplike nan komin. Dèlma. Aktyèlman, ebyen anpil kretyen vivan nan zòn sa a, se anba mizè pou yo jwenn yon ti mamit diri, luil, espageti, farin ak divès lòt pwodui alimantè. Ki sa k pase? Aprè militè dominiken te fin mete anba kòd madanm vis delege komin Beladè la, avèk yon total de 22 mil katouch, ebyen medam matmwazèl e mesye vis delege a maten an pale li deklare li pa konn anyen nan lanmò Sonson se tande l tande l mouri dosye katouch pa mele l nan koze konsa men okontrè se èks mari madanm ni pandan ke madanm nan deplase rantre sou teritwa dominiken an al chèche timoun lekòl ebyen èks mari a te rele l dil pase pran yon komisyon nan men yon moun pou li, ebyen lè ke l fin pran bwat la, se lè ke l rive nan pòs kontwòl, lè militè dominiken yo di l bon m gade sa w pote nan dèyè machin nan, se lè sa dam nan pral konnen se yon bann katouch li t ap travèse rantre sou teritwa ayisyen an pou èks mari l, ou pral tande eksplikasyon mesye a. talè konsa. Frèz e sè byen eme, kalanbè a vin pi grav toujou, wi bagay yo vin pi konplike. Mon chè, apre deklarasyon sa, m pa kache di w, si Ayisyen gen nen nan figi yo, karyè animal politik la sipoze tou fini la. Si ke n al vote lanbè pou l vin prezidan peyi Dayiti, monchè nou kondane pou nou woule nan labou. Nou pral wè dosye sa nan Ayiti la repiblik dè koken avèk yon videyo. Mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman, fouko zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map di ou mèsi. Merci. Merci paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou mèsi paske w like mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a sa fè nou plezi anpil anpil ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl sa pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou pa rate okenn videyo zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont maten an e kont sa ki se te Lè m chita m pi wo tandiske lè m kanpe m pi ba. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante repons lan se chen. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen Imedyatman ou site non m mwen pa egziste ankò Imedyatman ou site non m mwen pa egziste ankò Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la sa ap fè nou plezi anpil anpil. Medam matmwazèl se mesye jan kem te anonse ou la polis nasyonal frape fò nan zòn kanaran komin kwa dè bouke la polis anonse yo vide atè bra dwat chèf de gang kanaran ki se djèf eleman sa ki tonbe a rele djòl ebyen frèze sè byen eme la polis fè bouch djòl tranp atè byen tranpe li tonbe l pa leve ankò djòl sa ki tap dirije. nan blòk Kanaran nan yon entèvansyon ki fèt yè 8 novanm lan nan zòn Koray Seslès, misye tonbe li pa leve erezman. Dyòl se youn nan bandi ki enplike nan divès zak malonèt sou wout nasyonal nimewo 1 an, nou kapab di brakaj, vòl, detounen kamyon machandiz, kidnapin, kadejak pou site sa yo sèlman. M ap raple ou nan dat ki te. 19 oktòb 2022 a la, lapolis te arete chèf de gang Kanaran 90 la ki se Jones Firmin alyas Timèt. Lapolis anonse l ap kontinye frape san kanpe pou l arive mete sekirite nan peyi a e n ap di l bon travay puiske se responsabilite l. Medam, madmwazèl e mesye, jan ke m te anonse w, sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan moman m ap pale ansanm avèk ou la a, Nan komin delma se gwo rèl mezanmi anpil kretyen vivan se anba mizè anba kalamite pou yo arive jwenn yon ti mamit diri yon glòs lwil kèk ti mamit farin espageti pou site sa yo sèlman donk nou raple nou nan jou pase yo nou te anonse sou chanèl sa a pral gen rate pwodui alimantè nan peyi Dayiti. E sa ki grav, moun ki genyen pwodui sa yo, yo monte yo 17 wòtè pèp ayisyen. Donk, raple nou, Lèzetazini Damerik ansanm avèk divès lòt peyi nan moman an ap pran sanksyon kont anpil oligak politik e oligak kòwonpi nan peyi Dayiti k ap finanse gang, k ap destabilize. E nou konnen oligak kowonpi yo la pli pa nan yo se yo menm ki enpòte diri, ble, espageti, pwodwi alimantè sa yo rantre nan peyi dayiti. An menm tan yo ap achte pwodwi alimantè nan lòt peyi pou rantre nan peyi dayiti, an menm tan tou pèp ayisyen yo ap bwote zam ansanm avèk bal pou fè lòt biznis. Jan Jovenel te di l, je naj dan lè zo twouble. Selon deklarasyon yon oligak kowonpi k ap vòlè nan peyi Dayiti depi plis pase 50 lane. Epi medam, matmwazèl e mesye sanksyon sa yo Lèzetazini pran kont mesye sa yo k ap finanse gang, koupe viza, sezi byen e yo pa gen aksè pou yo al achte nan lòt peyi pou rantre nan peyi Dayiti sa vin fè ke vin gen yon rate nan sa ki gen awè ak pwodui alimantè aktyèlman la a nan peyi Dayiti. Donk. Frèzè sè byeneme se pat pou san rezon nan jou pase yo la a m te pale ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan, m te pale ansanm avèk moun ki nan dyaspora a pou yo degaje yo pale ansanm avèk fanmi yo ki an Ayiti pou di yo pou yo plante puiske bagay la pral difisil nan jou k ap vini yo la. Donk nou kapab wè se tout kote w pase sou rezo sosyal yo lè w ap pale ansanm avèk yon moun nan telefòn y ap di w bagay yo chè bagay yo chè bagay yo chè nan peyi Dayiti si ke Nou ka rive nan kafou sa la jounen jodi a, se paske nou pa pran responsabilite nou, se paske nou pa deside travay latè, nou chwazi chita lapriyè tann lamann, epi oligak menm ap bwote tout sòt de fatra vide nan peyi a, epi voup! yo pran sanksyon kont yo paske dèyè biznis yo ap fè a gen lòt zak malonèt yo ap fè tou paske nou pa deside travay pou nou bay tèt nou manje, yo oblije ap bwote tout bagay soti nan lòt peyi vin ansanm avè yo, an menm tan yo ap destabilize, an menm tan se yo menm k ap ban nou manje tou, se yo menm k ap ban nou èd, ebyen jounen jodi a, nou lage nan won. Donk, dènyeman m ap pale ansanm avèk yon zanmi, l ap esplike m, e pou achte yon grenn zonyon nan peyi Dayiti aktyèlman la, se 100 goud pou gen, m di l men, se nòmal, èske w konn plante zonyon? Èske w deside plante zonyon? Nan tout tè papa ou genyen andeyò yo, èske w al plante zonyon ladan? Ou pa ka plenyen di m bagay chè, bon ou pa plante. Medam, madmwazèl e mesye, pou m byen esplike ou, Ayiti se peyi ki ka bay tèt li manje e ki kapab ede anpil lòt peyi ki nan Karayib la. Donk se volonte nou pa genyen, nou prefere chita priye maten, midi, swa, nou pa deside travay latè, n ap tann lamann nou prale nan syèl. Donk, lè ke ou genyen yon peyi, epi ou genyen 1327 kilomèt de kot, eske nou fè la pèch? Eske nou fè la pèch? Nou prefere manje zèl kodenn pouri, nou prefere manje pwason glase, nou prefere manje poul pouri, poul plastik, tandiske nou genyen yon total de 1327 kilomèt de kot. Nou te kapab fè la pèch, nou te kapab soti al peche pwason, nou gen bannann, nou gen yanm, nou gen pòm de tèr, nou gen masoko, nou gen pannenm, epi nou kwit yo nou manje. Men no, nou prefere tann ti poul glase nou pou n manje tanzantan epi lòt semèn ou tande nou fè kansè. Donk, sitou nan sa ki gen a wè ak dosye la pèch nan peyi Dayiti, medam, madmwazèl e mesye, konbyen yon chalutiye vann? Yon chalutye kapab koute anviwon 132 a 135 mil dola ameriken. Tande byen wi, pou ale lapèch wi, yon chalutye kapab koute 132 a 135 mil dola ameriken. Tandiske, nan kòtèj minis lagrikilti a pèp ayisyen, wap jwenn pou pi piti 3 a 4 machin. E chak grenn machin sa yo, yo koute anviwon 150 mil dola ameriken. Eske nou konprann? Se volontè ki pa genyen ki fè nou pa ka bay tèt nou manje. Chalutier ap vann ant 132 a 135 mil dola tandiske machin minis kilti a li gen nenpòt 4 nan kòtèj li. L ap koute 150 mil dola, grenn machin nan pèp ayisyen. Donk si ke nou te chwazi redui sou privilèj mesye sa yo, nou kite yon sèl ti bout machin nan men minis lan, degaje l la debouye l li kondi l pou kont li, epi lòt 3 machin yo, lajan sa a nou itilize l, nou achte chalutiye, voye moun al peche pwason. Leta striktire pati sa byen striktire epi nan al peche pwason, lanmè a la nou pa fè anyen ansanm avè l, nou gen ase de pwason, nou gen bannann, nou gen yanm, nou gen patat, nou fè pwason ansanm avèk patat ansanm avèk bannann. Nou ka bay tèt nou manje. Lanmè a kapab ede Ayiti. Men non. Chita la, on pakèt nèg, kouri monte kouri desann, pil machin nan kòtèj yo, defwa lè yo leve maten, kòm etan done yo pa gen madanm a pitit nan peyi Dayiti, son pakèt bann epav nou pran mete nan tèt peyi a, son pakèt timoun nou pran lage nan òfelina, se nan pansyon nou lage yo. Pase, si nou pa t lage yo nan pansyon, nou ta ap rele dèyè yo pou nou di yo, non ti mesye nou pa ka fè bagay yo konsa. Donk le maten mwen m ta renmen konnen ki sa yo di madanm yo le yo soti. Le minis agrikilti a leve nan maten, m ta renmen konnen ki sa l di madanm ni, ki sa l di pitit li. Eske l di l al travay? Medam, matmwazèl e mesye, toujou nan konvèsasyon mwen te genyen ansanm avèk sitwayen sa, mwen di l konsa, men nou genyen la tibonit la ki sa nou fè? Se gang nou mete ladan? La tibonit ka bay tout peyi dayiti diri? E la nan Tomazo tou, yo fè diri. Latibonit ka bay tout Ayiti diri e li kapab ekspòte pou ke n al vann lòt kote tou. Pou ke nou kapab pwomote agrikilti nou an. Men non, se bandi nou lage nan zòn sa, ou genyen nan Savyen, ou gen baz Gran Grif, ou gen Ti Mepri, ou gen agoch adwat epi Pwofàn nan mitan, kout bal ap pete. Sa w tande a, peyizan pa ka travay, leta pa ankadre yo epi nou tout ap tann ti tchako nou, ti mega nou, tout sòt nèt ap antre nan peyi a, ò jounen jodi a menm oligak sa yo k ap bwote diri antre nan peyi a pou ban nou manje se yo menm ankò k ap finanse gang yo ap ban nou diri yo ap touye nou n ap kite sòt. Donk medam madmwazèl se mesye mwen te pran tan pou m te fè ti pale sa ansanm avèk sitwayen an pou m te fè l konprann. Lè ke ou pran patat, patat pran 5 a 6 mwa pou l bon. Sak fè nou pa ka plante patat? Non, kapitalis nou ye. Wi, nou toujou ap fawouche lòt la se nèg mòn, gwo zòtèy, etsetera. E pèp ayisyen, si w wè Ayiti poko disparèt toujou, se peyizan. Se peyizan ansanm avèk vodouyizan. e pi devan m pral eksplike ou nan menm videyo sa. Si w wè agrikilti, elvaj poko disparèt nan peyi Dayiti, se pa otorite yo non, se vodouyizan ansanm avèk peyizan ki lakòz. Lè ke ou pran pòm de tè, pòm de tè pran 5 mwa pou li bon. Chaje tè nan peyi Dayiti ki kapab fè pòm de tè. Ou gen plan, ou aranje ou, ou bite tè, ou mete fimye, epi ou simen pòmdetè ou, ou pase tè sou li. Lè l kòmanse leve, ou pral ba li premye angrè, ou pral fè aspèsyon, ou pral ba li dezyèm angrè, ou ba l yon ti fimye si ou genyen, apre sa pap pap pòmdetè ou bon. Depi gen sezon, pa plede gen lapli, lapli, lapli ki pou pouri pòmdetè a. Depi tou pa plede gen sechrès solèy solèy solèy ki pou seche pòmdetè a tou. Donk m pa kache di w w ap byen pase. Imedyatman ou jwenn lapli nan tan nòmal, ou jwenn solèy nan tan nòmal, m pa kache di w jaden w pa ka pareyisi. Donk, kounya la a, si nou pa vle depann de lanati sèlman, nou kapab aranje nou pou n konstwi de rezèvwa pou nou mete dlo ladan yo, fè kanal irigasyon, ou konnen sitou nan tèt mòn yo, lè ke nou fè kanal irigasyon, nou konnen de tèl lè a tèl lè, n ap lage dlo pou wouze jaden. Konsa, n ap toujou kapab gen manje lakay nou, 24 sou 24. Lè w pran pwa kongo, pwa kongo fè 8 a 9 mwa nan tè. Lè w plante yon pwa kongo nan mwa mas, ou pral jwenn pwa kongo sa a nan fen mwa, nan fen mwa novanm pou rantre nan desanm. Paske, m raple m pèp ayisyen, an Ayiti premye janvye soup, de janvye toujou gen bon ti diri ki fèt ansanm avèk pwa kongo vèt oubyen pwa frans. E gen de pwa kongo, gon gwo pwa kongo, gon ti pwa kongo tou. Ti pwa kongo a bon nan espas mwa novanm pou rantre desanm depi fen oktob, etandiske gwo pwa kongo a ou pral jwenn li nan fen janvye pou rantre nan mwa fevriye. Tè a ka fè manje, se nou menm ki pa gen volonte pou ke nou travay. Genyen mayi, mayi pran 3 mwa. Lè ke ou plante mayi nan zòn mwa mas, ou pran avril, me, jwen. Fen jwen mayi ou gen tan bon. Gen gwo mayi, gen ti mayi tou. Donk, gon mayi 3 mwa, gon mayi 4 mwa. Mayi 4 mwa souvan sa pral depan nan ki tè ou plante li konn fè de twa zepi. Tè a kapab, se nou k pa gen volonte. Genyen pwa, gen yon pwa yo rele pwa lavalè pèp ayisyen, 7 semèn, yon ti pwa wouj yo rele l 7 semèn, nan 7 semèn pwa sa a gen tan oke. Bon si w kite l fè yon uityèm semèn m pa kache di w li tou sèch otomatik. Pwa nwa fè 3 mwa. Sou 3 mwa, depi sou 2 mwa edmi, sa pral depan nan ki zòn ou te plante l, gen tè ki gra rapidman, pou a pouse, li fè gous rapid, sa w tande a, e depi nan zòn 2 mwa ou kapab kòmanse keyi kèk gous anba, si w pa gen kè ou pa ka rete toujou, kòmanse fè diri ansanm avèk pwa kann. Lè ke ou pran kann pèp ayisyen, m kwè kann fè 9 a 11 mwa nan tè. E pèp ayisyen gon feeling nan kann hahahaa eeyy le bon vye tan frèz e sè byen eme sou poko ka son feeling sou poko ka son randevou bò yon kann ou poko pase jenn fanm nan lavi'w garson sou poko ka se yon randevou anba yon kann ou poko garson nan lavi'w. Pa bliye nan vil pwovens yo pèp ayisyen, dosye otèl sa pa vrèman, e pa tout kote ki genyen l. Donk, moun yo toujou ap kase randevou anba pwa kongo, anba kafe. Anba kann. M ap raple mwen papa m te gen yon gwo jaden kann. lè aprè midi, nou te konn al koupe kann, men, yo fè n plante 2 tip de kann. Gon kann ki rele kann 24, kann 24 la pèp ayisyen se pou cheval, paske gen moman ou pral pran se moman sechrès, sitou lè yo pral plante, pèp ayisyen, sitou lè yo pral atake. prentan, ebyen, nan lè sa yo li konn difisil pou ke ou jwenn foray pou bèt. Lè konsa, depi mwa avan yo, avan wal tonbe nan mwa mas, depi nan mwa jen nan ane pase, granmoun yo fèw kòmanse plante kann. Donk, jaden kann nan te la, a chak kann ou fin manje, ou tou retire plan kann nan ki nan tèt la, epi pou mete l on kote pou sanble l, pou al replante ankò. Donk, nou plante kann towo pou nou, on kann men longè ne l, gwen gen youn ki wouj, gen youn ki blanch. Kann nan byen dous. Gon pati kann anana, Granmoun yo di w pa ale nan kann sa, sa se kann granmoun, kann envite. Lè dyaspora debake, gade nou se ti kann sa yo vwe w al chèche pou bay moun yo. M ap dyaspora tande. Ha ha ha ha! A donk, se ti kann sa a yo koupe pou yo bay dyaspora, lèzenvite, lènotab, ti konpran. Men, kann ki se kann towo, kann blan an, se ladan yo lage w. Tandiske kann 24 la, se li menm yo kite disponib pou bay bèt manje, bèf, pou bay e cheval, paske nan moman yo ap plante, pa genyen zèb, yo nan sekle tout kote, donk ou pa ka al mare cheval nan savann. Donk lè konsa, fòk ke ou te gentan prepare manje pou bèt la. Se sa dirijan nou yo pa ka fè wi. Peyizan li menm la ranje l non sèlman pou ke li gen manje la kay li pandan yon bèl bout tan an atandan l replante pou l rekòlte, an menm tan tou li prepare manje pou bèt la tou paske se li l pral itilize pou yo al nan dlo, se li l pral itilize pou al nan jaden byen lwen, lè rekòt se bèt la yo ap itilize tou. Donk an se sans fòl prepare pou bèt la, fòl gen manje poul ba li. Li pa lagel sou kont lese yo fè, ni sou jaden vwazinay tou. Donk gen yon zèb tou ki rele wozo pèp ayisyen, nou konn plantel an kantite de kwa lè moman plante rive pou ke kapab gen ase de manje pou jiska fen jwen. Lè ke mayi kòmanse kase lè sa, chak mayi ou kase nan jaden ou tou rache pye mayi a, ou fon pake ansanm avèl, ou al metel devan cheval la pou li menm tou li kapab jwenn poul manje. Donk medam matmwazèl e mesye, se te bèl filing lè ke wap rantre anba jaden kann nan epi ou tande gon waya waya waya, waya ou konn yon timoun waya waya ou pa ka konprann epi wal sote sou de moun anba jaden kann nan. Tap distrè yo pèp ayisyen. Menm jan w wè lè w ap manje kann nan, w ap chike l se sssss enben se konsa ou tande bri a tou anba jaden kann nan. Lè konsa yo peye w ti lajan pou w pa pale. Donk a chak fwa yo di m al chèche e manje pou cheval m toujou devan pase m konnen kanmenm m kapab jwenn yon vye grenn anba jaden kann nan m ap fon san goud m ap fon senkann goud kanmenm. Antouka ann kite sa la. poul pa fè zen lè w pran zonyon pèp ayisyen zonyon fè sen mwa zonyon fè sen mwa gen tè nou kapab fè l se volonte ki pa genyen genyen kawòt kawòt pran 3 mwa poul bon genyen pitsimi bout ponyèt m kwè l pran 3 mwa poul bon pistach pran 3 mwa 20 jou diri pran 3 a 5 mwa je kwa pwa frans toujou 3 mwa papay 6 mwa kreson 15 a 22 jou Grenadya si mwa si ke nou deside pou ke nou bay tèt nou manje nou kapab e lè nap fèl pa gen pyès moun kap vin mande nou eksplikasyon pa gen pyès moun kap kanpe anfas nou paske tout otan ou pa gen volonte pou fon bagay wap bay yon lòt responsab se tout otan lòt la li menm lap degajel poul pran pye sou ou pou ka toujou ba li responsab yon fason li menm poul ka pase tout fatra ki gen lakay li ba oul manje etandiske ou gen tè pou travay mou refize nan. pa vle pran responsabilite w, w ap toujou nan grangou, w ap toujou nan ensekirite, w ap toujou nan mizè, afè w toujou pa bon, moun ap toujou ap kontwole ki sa w ap mete nan vant ou paske w pa deside pran responsabilite granmoun ou. Medam, madmwazèl e mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, jan w ap gade imaj sa mezanmi m poko janm sezi konsa. M pa regrèt dèske m pa t al nan maryaj la. Jan m renmen al nan maryaj pèp ayisyen, men lè m ap gade imaj sa franchman m pa regrèt. Non, pèp ayisyen, eksplike m, kiyès ki madan marye a? Non, pèp ayisyen, eksplike m kiyès ki madan marye a? Pase m ap gade yon mesye, gade kote men mesye a ye, gade madanm nan k ansanm avè vwal blan l nan tèt li, Non non non madanm ou pran kou Ou pran kou madanm Madanm ou pran kou nèg la pa vyèj Alèkile mezanmi lè w marye ansanm avèk yon nèg Fò w veye pa dèyè tou pou w konn si gason an vyèj nan men w Non non non non non gason an pa vyèj non non Atò parenn nan ki konsa Gade men nèg la ki I bliye fi a ou konn wè gen de nèg y ap fè ti foto ak madanm yo fin marye li pase men nan Misye se kòmsi ta pouse fi a mete dèyè, epi gade tèt li menm ansanm avèk parenn nan siwman kole ansanm epi gade kote men an ye sou tèt dada parenn. Pèp ayisyen gade imaj sa ankò, gade dezyèm imaj sa. Bon fi a dèyè nèt, eleman prèske foure pye l andedan fouk parenn epi men l sou dada pa, non l genlè twonpe pèp ayisyen men non m pa kwè son, m pa kwè l twonpe. lap santi se gason an k bò kote l pase fi a pa la menm eeyy mezanmi sak gen nan le mond aktyèlman la non kris boulit mwen pèp ayisyen m sezi m sezi wi m pa ka konprann sa kap pase nan le mond non non non mezanmi jezi ou mèt vini pase jan de foto sa yo bay kè sote wi yo bay kè sote nan maryaj hum monchè m pa kache di w bon kouraj bon konba pèp ayisyen kite yon kòmantè wi pou dam nan. Wi kite yon mesaj nan komantè la pou dam nan silvouplè lap bezwen konsèy nou paskel genlè pa okouran koman mesye a kanpe lap fè foto a e gade komanl kenbe parenn franchman m sezi Frèz e sè byen eme se moman poun fè yon kout pye nan fontyè Elias Piña. kote otorite Repiblik Dominikèn yo, yè, yo te arive mete men nan kòlèt Midrène Vanessa ansanm avèk Farah Joseph ki se yon minè abò yon veyikil koulè blanch mak Lexus ki te gen anviwon 22 mil 160 katouch ladan l. Genyen 12 mil katouch 7 pwen 62 milimèt e tandiske rès 10 mil la, e se kalib 5.56. Medam, matmwazèl e mesye, dosye sa a ki fè gwo pale anpil yè nan la repiblik, maten an genyen vis delege a ki tap bay detay sou dosye a, kote li fè konnen madanm ni te soti Beladè, li rantre. sou tè panyòl. Rantre l rantre sou tè panyòl, li t al chèche yon ti pitit lekòl, piske ou konnen, sitiyasyon an ekstrèmeman konplike nan peyi Dayiti, pa gen gaz, etsetera, ebyen l mete timoun yo lekòl sou tè panyòl. Pandan l al chèche ti pitit li gen pou li a, sou tè panyòl, men dam nan te genyen yon premye mesye nan lavi l, li fè twa pitit ansanm avè l, vis delege a aktyèlman gen de pitit ansanm avèk fi a. Ebyen sa ki pral pase nan dosye a, se te ti pitit la, dam nan ansanm avèk sèvant lan pèp ayisyen, èks mari fi a rele l pou l rann li yon sèvis, gon moun k ap ba li yon komisyon pou l rantre Beladè ansanm avè l pou li. Ebyen pèp ayisyen pandan dam nan sou wout, li pase pran komisyon an vre, on bwat yo mete l nan dèyè machin nan, epi sa w tande a, pandan l ap rantre sou teritwa ayisyen an, Militè yo kenbe l e yo di madanm ban m wè sa w pote nan dèyè machin nan. Lè yo al tcheke bwat, yo rale yon chenn katouch pèp ayisyen. Yo tou di madanm fon ti kanpe se katouch ou pote. Dam nan di l pa okouran, rapidman yo prale nan pòs Sefron ansanm avè l. Rive yo rive, dam nan pral pase kout fil rele l di men sa k pase gon pwoblèm, gen zanmi ki pral rele tou epi li menm rapidman li pral debake. Donk li menm li pa konn anyen nan lanmò Sonson, li pa konn anyen nan dosye katouch, li pa konn anyen nan trafik katouch, donk se eks mari madanm ni ki pou vin bay eksplikasyon. Dcpj silvouplè, jan ke m te di w maten an, pa ezite. Flanbe moun pou yo baw eksplikasyon de pil katouch sa yo. Se pa nenpòt ki katouch pèp ayisyen. Gen 12 mil ladan yo kalib 7 pwen 62. Nap blende epi kretyen vivan an yo menm kap alimante gang ap achte katouch ki trè trè pwisan menm si w te met blendaj nivo 20 yo ap jwenn yon katouch pou yo pèse l pou yo kapab retire lavi. Donk dcpj silvouplè fè travay ou fè travay ou pwiske aprè dam nan soti. Lòt bò a kanmenm, fòk ke otorite nan peyi Dayiti yo kontinye fè rès swivi pou n konnen ki kote katouch sa a ta prale efektivman. Nan menm machin sa a, pèp ayisyen, yo jwenn yon total de 5 telefòn, yo jwenn yon total de 39 mil 510 goud, 1.100 peso, e machin sa a se pou Ivanovski Joachim ki se vis delege, Bel atè la. Pou plis detay, medam matmwazèl e mesye ann tande deklarasyon vis delege a ki tap bay detay maten an la sou antèn RTVC. E bon, nòmalman mwen pa konn anyen de sa ki pase a pas avan ke mwen te rann mwen nan baz Cesfront. pou n t ale gade an reyalite ki sa l te ye. Paske sa ki pase, mwen te lakay mwen, paske depi lè genyen enstabilite politik yo, mwen te oblije pran yon desizyon kote ke lè m gade lekòl pa ka louvri, m te di tèt mwen se enpòtan aske mwen mete fanmi lan sou kote dominiken. Mwen te mete fanmi, monte avèk fanmi lan ou a, mete pi gran ti pitit mwen an ki genyen katran kounye la lekòl. an wo a. Donk mwen menm chak maten mwen desann travay epi dan laprè midi si m pa gen yon bagay pou m rete fè nan awondisman mwen monte vini egzakteman sou vin jwenn fanmi lan. Donk sak rive yè maten m leve. e nou mennen ti pitit la lekòl. Rapidman m ap fè l pou m ka pou m ka gen tan nan obligasyon. M fin mennen ti pitit la lekòl, men mwen se yon moun ki pa tèlman viv sante, mwen gen yon pwoblèm e ki toujou ap ap bagay mwen. Donk, yè mwen pa pote m twò byen, m te oblije kouche. Lè m fin mennen ti pitit la lekòl vè lè 8 tè 15 ou 8 tè 20 yo konsa. Men madanm nan te genyen pou l desann Beladè pou l te ka ale nan bank paske avantyè nou t al nan bank men gen de twa bagay ke m te sipoze nou te sipoze kouvri. li pat rive fè paske pat gen ase de tan pa rapò avèk yon responsabilite ke m genyen tou mwen menm kòm vis delege sou de twa trelè ki gen pou rantre e soti an Repiblik Dominikèn, trelè gaz ki te gen pou soti an Repiblik Dominikèn pou antre an Ayiti, sa te pèmèt ke lè m rive a nan fwontyè la, mwen te pran plis tan ke m te sipoze pran ki pèmèt ke tout kote ke m te ka chanje kòb. Ou wè ki lanmen madanm nan li pap gentan chanje. Donk nan maten li te sipoze desann al labank pou l al fè yon retrè epi se nan desann li an daprè sa ke li eksplike m li resevwa padon kout fil yon ansyen papa pitit li ki di l ke genyen yon moun ki ap vini avèk yon komisyon pou li soti sendomeng pou l vin avè l pou li men li di m se kòmsi se de yen e tè. Li di m, Se enposib aske mwen te retounen tou pou e Chilè ta mande m pou m pran on komisyon pou li epi m pou m ta e m ta oblije retounen pou m al Tour Savava. M di, Oke, se bon. Paske nòmalman, si Chilè ta mande l on sèvis parèy, pa gen on pwoblèm antre e li menm e Chilè kòm papa pitit li, pa Ban gen nou tout non Chilè a. Chilè ki sa? Ban nou non konplè E Chilè. kiyès misye ye? Ap, Non, ap, ap, de. Chilè ki Kòman? Chilè Lwi. Chilè Lwi. Kiyès li ye? Kiyès misye ye? Kiyès li ye? Chilè Lwi. Misye li se yon moun ki bon li konn chanje kòb, li konn chanje kòb aktyèlman la misye gen yon otèl ke li ap fè nan zòn Mategwas. sou Kashima donk se se misye li dam nan te avèk misye dan le tan li gen 3 timoun avèl mwen menm li gen 2 timoun avèk mwen donk se de sa ke paske madanm nan di mwen ke li se yon bagay ki ka verifye paske se sou WhatsApp li te relel apèl la la donk si si lap tann ke la jistis. Dominikèn mande pou ke yo ka fè verifikasyon sou sa. Paske li di m lè moun nan, pandan l ap desann, moun nan li wè yon moun kanpe l. Lè l kanpe moun nan di, èske se pa ou menm ki lè te mande pou pran komisyon an pou li? Li di wi. Mesye a, li di mesye a, kote, kote komisyon? Mesye a di, ou mèt fè yon ti bak, men machin mwen la. Epi li fè yon ti bak, mesye a leve, li di m se te yon bwat, bwat katon. Mesye a leve l, li mete l nan dèyè machin nan. Li menm li ale pou li rantre an sou Beladè. Lè li rive nan pòt pou l soti a, gen yonn nan gwad yo ki kanpe l. Li kanpe. Yo mande l pou l ouvri dèyè machin nan, li di wi, li desann machin nan, li ale li louvri pòt dèyè machin nan bay verifye. Gwad la, kòm dabitid yo toujou gen yon kouto nan men yo, yo chire bwat la e se de la li di m ke Gwad la rale on men katouch nan bwat ki te nan dèyè machin nan pou l di l ke se katouch, se pa on lòt bagay. Li di non, sa sa papa pitit mwen te di m nan, se on bagay ke yo pote pou li pou otèl la ke li ap fè a. Donk mwen pa konnen an reyalite ki sa ki ki sa li ye a sa l pati a se bat verifye l. Yo mande l pou l rantre nan baz Cesfront. Li ran. selon sa li di m, lè kounye a la li vin rantre nan baz Sismond bagay la vin vin anplifye paske laprès vin antre ladan l tou sa, m gen yon zanmi mwen rele m ki di m, m t ap dòmi ki di m kote w ye, mwen di mwen kouche wi, li di gen yon pwoblèm wi, mwen di ki pwoblèm, li di yo arete machin machin madanm ou an. Mwen di, Ki kote? Li di m, Machin nan anba sèz pon, ta sanble yo jwenn minisyon nan machin nan. Donk se machin madanm ou, se pa machin pa w? Machin nan, e pa machin pa w? E pa machin nou, nou pataje ansanm? Se machin madanm ou? Non, nou pataje machin nan ansanm, men se machin ki sou non madanm mwen ke li ye, li pa sou non pa m. Ou wè? Donk, donk, machin nan, machin nan se machin madanm mwen men mwen menm se avè l mwen fonksyone tou. Lè m bezwen soti se sou li m soti. Èske ou konprann? Men machin nan, li pa sou non pa m, li sou non madanm nan. Donk, kounye a, lè m di misye, lè mwen di misye e, e mwen lakay la, li di monchè leve gen yon bagay. Vrèmanvre mwen di misye, m pa gen machin. Fò ta vin pran misye di mwen nan klinik lan tou pre kote kote mwen rete a la li di mwen nan klinik lan mwen ap pran yon sewòm vini wa pran machin mwen pou wale mwen pral rann mwen kont an reyalite ke gon bagay se lèm rive devan baz seskont lan mwen wè machin nan andan la m di tèt mwen en en gen yon bagay. Vrèmanvre, mwen desann, mwen abòde yonn nan gwad yo ki te yon ti jan retisan pou l te di m ke non mwen pa ka avanse. Mwen di, Mwen se yon otorite, men kiyès mwen ye depi tanto senkan e plis m ap travay ansanm avèk nou. Ka toujou gen yon pwoblèm ki pase. Si gen yon pwoblèm ki pase, se madanm mwen. Fòk nou ka tande m, fòk mwen ka konnen kisa bagay la ye. E de la mwen di misye. Avize kolonèl la pou mwen ke mwen la. Li di m, oke pa gen pwoblèm, ou mèt ret la. Li monte vrèman, l al pre kolonèl la, li di kolonèl la ke mwen la. Lè kolonèl la vini, mwen pale avèk li, li eksplike m ke men sa ki genyen, men sa ki genyen. M di l, enben, si se konsa l ye, ke yo fin fè tout travay yo menm gen pou yo fè, ke se swa lapolis, ke se swa sisfon e rès antite nan leta dominikèn, dominiken an ki genyen, epi pou lajistis li menm fè travay li. Dezyèmman, Wi se madanm mwen se manman pitit mwen men machin nan li sou non madanm nan se yon sèvis selon sa madanm nan dim ke papa pitit li te mandel ki mennen avèk tout sa donk an gwo se sa ke bagay la ye donk mwen menm jiska mentenan sak fè mwen poko travèse se paske mwen pa vle kite yon bagay sou kote la jistis dominikèn ke se kòmsi m ta kite tèritwa pa yo a pou mal beladè san ke swivi e swivi yo pa fèt donk mwen rete jiska mentnan poum tann ke yo fin fè tout swivi yo sou kote dominiken epi mwen menm poum kapab desann e sou kote ayisyen e poum kapab mete non sèlman mwen menm disponib e tout sa ke ki ka ede ke limyè fèt sou sa ki pase. e ki pase yè la pou li fèt pou ke mwen menm mwen lave tèt mwen de sa ki fèt la e menm madanm nan ki di ke li menm kèlkeswa kote li pase li ap toujou di ke son sèvis li tap rann men kiyès li mande sèvis mwen menm e pi pou lajistis fè travay pa li. Kote sitwayen sa li menm Chilè Louis? Bon nòmalman li menm se kasima al rete se sur ke li petèt lakay li m pa konnen paske mwen poko e mwen janm te diw toutalè a mwen poko desann sou ayiti pou mwen pou m al regle anyen mwen rete sou anwo a la Yasmine pou mwen fin tann ke tout swit nesesè yo yo fèt epi aprè sa pou m ta rann mwen sou sou kote ayisyen an. Eske Schiller te di madanm ou ki moun pou l remèt komisyon an? Sa li menm mwen pa konnen li. Sa li menm mwen pa konnen l paske mwen pat nan machin nan se te madanm nan yon ti dam nou genyen ki vin travay avè nou ki gen yn semèn epi e dènye ti fi m nan ki genyen 1 an donk m pa konnen vrèman paske yè la lè m wè l la yo pat ban m twòp tan pou m te pale avèk li pou m te kesyone l de tou sa an reyalite donk mwen pa konnen èske l te di l kiyès pou l remèt li ni kwakseswa men nan sa li te gentan dim li dim ke si lè just dil pran on komisyon pou li vin avèl pou li Belader donk m paka diw eske se poul te potel nan kay li eske se poul te potel on lòt kote non m pa konnen m pa konnen vreman sou sa. Vwala e nou swete ke bon jan swivi fèt sou dosye sa paske nou sipoze konnen ki kote bal sa yo ta prale. Toujou nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye tè panyòl, mèdam matmwazèl e mèsye maten an byen bonè, gen yon dam nan zòn Jimani, li gen tranche epi ou konnen gon lopital Jimani, li prale lopital pou l al akouche. Rive l rive devan lopital la yo pa resevwa l. yon ayisyèn resevwa yo pa resevwa l, dam nan arive pouse timoun nan devan baryè lopital la. Donk nou kapab konprann, chak jou k ap pase, sitiyasyon konpatriyòt nou yo sou tè panyòl vin pi konplike akoz nou gen yon bann dirijan salòp, visye ki p ap konstwi lopital, ki p ap konstwi sant de sante ni dispansè. Men yo pito bwote lajan peyi a, vòlò, kreye gang e non sèlman sa tou, fè trafik dwòg epi madanm yo a pitit yo al sere l yon kote kou yo malad yo ploup yo pran avyon yo fyoup kite mele yo ansanm avèk moun ki malad pa bò isit. Donk yo al envesti nan lòt kote tandiske nan peyi Dayiti nan sa yo envesti plis se nan gang, se nan destabilizasyon ki fè nou menm nou pa janm ka resevwa anyen. Nou kapab wè nan jou pase yo minis sante a. li pa viv sante, se nan peyi la frans lal pran ti kal sante, donk sa montre nou menm nou pap jwenn anyen si minis sante a pa ka jwenn yon bagay nan peyi a, se pa nou menm senp sitwayen ki kapab jwenn moso la sante. E medam matmwazèl e mesye map fè w konnen, sou chak 400 mil abitan, pa bliye peyi a gen anviwon 12 milyon abitan, sou chak 400 mil abitan se yon doktè ki genyen, Eske w konprann? 400 mil abitan yon doktè ki genyen. Ou imajine ou, si pat genyen fanm chay, mwen m te ka pa fèt, pase m pa fèt lopital. Anpil nan nou kap koute m la te ka pa fèt, nou te ka mouri nan pasaj, pa gen lopital. Se sak fè w wè pèp ayisyen, m ap fè w konnen, ou wè moun ki nan liyn vodou, E pa moun kap kap règle a fè yo pran pòz yo gen lespri nou mwen rekonèt pèp ayisyen gen moun ki genyen vrè lwa m rekonèt gen moun ki gen don nan kominote pam gen moun ki gen bon ginen gen moun ki se bon rasin m konn sa trè byen men mwen menm pou m di w humm humm humm m fèt legliz wala donk Mwen konn ap swiv kòman grann mwen konn ap akouche moun ansanm avèk grenn sè l. Li toujou di se don lwa ba li. Manman l te genyen l ebyen li menm tou l genyen l. Ak grenn sè l, fanm chay li ye, l ap akouche moun. Paske. Nan zòn kote m leve, gen yon sant de sante, se chak sen silvès ou jwenn yon enfimyè ladan. M pa bezwen di w pou doktè, sa pa egziste ditou. Defwa w konn ale nan lopital la, wè se rat k ap kouri ladan. Wi, ou konn ale ladan se rat k ap kouri. Pa gen doktè, Raman ou kapab jwenn famasyen an, donk defwa konn rive se famasyen an ki doktè, ki efimyè, tandiske l pat janm nan liy sa yo. Ala traka pou lave kay te wi nan peyi sa. Donk, grann mwen ki konn ap prepare yon seri de remèd pou moun, Li toujou di w se lespri, se don l genyen, se lwa yo ki fè l dis, ki fè l dat, e mwen menm m konn wè jan l ap prepare yo, dèfwa konn gen de bagay mwen m konn wè l ap fè m konn di kèt mesye gad on granmoun, sa l ap fè kon sa. E w konn sa k, e w konn sa k bèl la frè e sè byeneme, je suis très heureuse, fò m di nou sa, sa vle di, On grann legliz, on grann nan rasin. Ha ha ha, gen de lapriyè. He he he he he. Tou de konn fè remèd. Tou de konn fè remèd. Youn di m, se lespri Bondye. Lòt la di m se zansèt yo. Lè m al lakay yo bon m renmèd m bwè sa m konnen e pa timoun m ye. M bwè renmèd vwala. Donk, medam matmwazèl e se mesye, mwen menm mwen m konn wè grann mwen ap akouche moun ansanm avèk grenn sèl. E se poutèt sa m ap di ou. Si ou wè elvaj poko disparèt nan peyi Dayiti, se gras ansanm avèk peyizan, se gras ansanm avèk vodouyizan. Paske m konn wè gon seri de sèvis ki konn ap fèt nan vwazinaj bò lakay, pa bliye lwa yo, lè yo ap ba yo manje, se pa diri enpòte non yo kwit, se diri peyi wi. Lwa yo pa manje bagay ki soti nan lòt peyi non ou pat konn sa. Lè ke yo ap fè manje lwa, se kochon kreyòl wi, se kabrit ti, se kabrit bouch li long nan, se ti bèf peyi a wi, se poul peyi wi. Ou pa ka ba li zèl kodenn kwis pou letranje non. Ou pa ka bay yon poul etranje non se poul peyi wi. Se sak fè jounen jodi a, lè ou di ou anvi manje yon ti poul peyi yo fè w peye l byen chè. E sitou, si ke w ale w al chwazi yon manman poul nwa. Nou konnen ke lè ke y ap fè sèvis pou dantò, m konn wè jan de sèvis sa yo, se toujou poul nwa yo itilize pou ke yo bay lwa sa manje. Donk, jan de moun sa yo toujou batay pou yo gen kochon kreyòl, yo toujou batay pou yo gen kabrit, yo toujou batay pou yo gen poul paske yo konnen se ak sa yo pou yo kapab fè manje lwa. Donk, pèp ayisyen l ap trè trè enpòtan pou ke nou retounen nan latè silvouplè pou n plante pou n kapab jwenn manje. Donk, ou kapab konprann ou nan yon peyi mesye ou pa gen dwa a lasante. Ou pa gen dwa a la vi. La vi ou pa vle di anyen pou pyès moun. Tandiske nan konstitisyon an, li di l klè, Leta sipoze konstwi lopital, Leta sipoze konstwi sant de sante, Leta sipoze konstwi dispansè pou bay moun swen sante. Yo dwe ou sa. E, lò w ap gade kòtèj premye minis ki gen nenpòt 34 machin pèp ayisyen, kòtèj DG lapolis, kòtèj prezidan, divès lòt ankò ki gen divès machin, chak grenn machin sa yo gen koute 150, 160 mil dola. Imajine w, yon machin koute 150 mil dola, ou pran 3 machin sa yo, ou vann yo, ou pran lajan, ou gen tan gen 450 mil dola nan men w. Ou ap konstwi yon bèl dispansè. pou bay moun swen. Donk ou kapab konprann, se volonte mesye yo pa genyen, donk si ou menm ou pa frape pye w atè pou pike anba grenn yo, pou jwenn sa ke w merite, sa yo dwe w, sa ke w sipoze genyen antanke sitwayen nan peyi a, ebyen m pa kache di w, kafe w deja koule ak ma. Medam, madmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Hum! Pèp ayisyen monchè lè map tande deklarasyon sa a, franchman m sezi, m wont e m pè an menm tan. M pral di w sa k pase. Map tande deklarasyon prezidan tiretay sena a Lambert lè ke prezidan Preval te la. Nou konnen se Preval ki fè eleksyon ki akouche Mateli. Prezidan Lambert ap eksplike avèk souri o lèv apre desizyon Lèzetazini fin pran kont li an. Hum! L ap eksplike w ke Mateli pa t ap la. Dezyèm tou se Jude Celestin, donk li te ka menm bon depi nan premye tou kòm prezidan, e a 53 pousan. Men sa ki pase, genyen. e divès anbasadè, l'ONU, OEA, debake kay prezidan an mande pou ke yo kapab chanje rezilta eleksyon an. A la traka pou lave kay te. Kounye a la, yo pral floch Jude Celestin pou yo pran Martelly ansanm avèk Madan Maniga pou dezyèm tou pèp ayisyen. Adje lavi sa o! Pèp ayisyen! Videyo sa ou pral gade la, prete m atansyon, sèlman 8 minit, tande byen kisa Lambert ap esplike. Konsa ou va konprann pi byen lè pa bò isit nou san pitye pou mesye sa yo pou pa panse son pwoblèm pèsonèl nou gen ansanm avèk yo. Nou gon pwoblèm tchoul, esklav, volontè, visye, saf pouvwa. men nou pa gen pwoblèm pèsonèl ansanm avèk pyès moun. E nou fyè lè n kanpe n ap frape yo san kanpe paske yo merite sa. Ou pra, ou, ou, lè w fin tande deklarasyon sa w ap konprann trè trè byen kòman nou pran nan granmoun devèlgonde nan peyi a. Otorite devèlgonde, politisyen devèlgonde. Bon m pa pale anpil, tande. videyo sa e gade l ak anpil atansyon. Pa bliye lè w ap gade yon videyo, non sèlman w dwe tande e gade ekspresyon vizaj moun nan tou k ap esplike koze a. An nou suiv ansanm. Dayiti, se gras ansanm avèk peyizan, se gras ansanm avèk vodouyizan. Paske m konn wè gon seri de sèvis ki konn ap fèt nan vwazinaj bò lakay. Pa bliye lwa yo lè yo ap ba yo manje. Se pa diri enpòte non yo kwit. Se diri peyi wi. Lwa yo pa manje bagay ki soti nan lòt peyi non, ou pa t konn sa? Lè ke yo ap fè manje lwa, se kochon kreyòl wi. Se kabrit ti, se kabrit bouch li long nan, se ti bèf peyi a wi. Se poul peyi wi. Ou pa ka ba li zèl kodenn kwis pou letranje non. Ou pa ka bay yon poul etranje non se poul peyi wi. Se sak fè jounen jodi a, lè ou di ou anvi manje yon ti poul peyi yo fè w peye l byen chè. E sitou, si ke w ale w al chwazi yon manman poul nwa. Nou konnen ke lè ke y ap fè sèvis pou dantò, m konn wè jan de sèvis sa yo, se toujou poul nwa yo itilize pou ke yo bay lwa sa manje. Donk, jan de moun sa yo toujou batay pou yo gen kochon kreyòl, yo toujou batay pou yo gen kabrit, yo toujou batay pou yo gen poul paske yo konnen se ak sa yo pou yo kapab fè manje lwa. Donk, pèp ayisyen l ap trè trè enpòtan pou ke nou retounen nan latè silvouplè pou n plante pou n kapab jwenn manje. Donk, ou kapab konprann ou nan yon peyi mesye ou pa gen dwa a lasante. Ou pa gen dwa a la vi. La vi ou pa vle di anyen pou pyès moun. Tandiske nan konstitisyon an, li di l klè, Leta sipoze konstwi lopital, Leta sipoze konstwi sant de sante, Leta sipoze konstwi dispansè pou bay moun swen sante. Yo dwe ou sa. E, lò w ap gade kòtèj premye minis ki gen nenpòt 34 machin pèp ayisyen, kòtèj, kòtèj DG lapolis, kòtèj prezidan, divès lòt ankò ki gen divès machin, chak grenn machin sa yo gen k koute 150, 160 mil dola. Imajine w, yon machin koute 150 mil dola, ou pran 3 machin sa yo, ou vann yo, ou pran lajan, ou gen tan gen 450 mil dola nan men w. Ou ap konstwi yon bèl dispansè. pou bay moun swen. Donk ou kapab konprann, se volonte mesye yo pa genyen, donk si ou menm ou pa frape pye w atè pou pike anba grenn yo, pou jwenn sa ke w merite, sa yo dwe w, sa ke w sipoze genyen antanke sitwayen nan peyi a, ebyen m pa kache di w, kafe w deja koule ak ma. Medam, madmwazèl, se mesye, byenvini nan Ayiti, la repiblik dè koken, e se sèl vòlè yo k ap rete. Hum! Pèp ayisyen monchè lè map tande deklarasyon sa franchman m sezi, m wont e m pè an menm tan. M pral di w sak pase. Map tande deklarasyon prezidan tiretay sena a Lambert lè ke prezidan Preval te la. Nou konnen se Preval ki fè eleksyon ki akouche Mateli. Prezidan Lambert ap eksplike avèk souri o lèv apre desizyon Lèzetazini fin pran kont li an. Hum! L ap eksplike w ke Mateli pa t ap la. Dezyèm tou se Jude Celestin, donk li te ka menm bon depi nan premye tou kòm prezidan, e a 53 pousan. Men sa ki pase, genyen. e divès anbasadè, l'ONU, BINUH, lè sa potko gen BINUH, genyen l'ONU, OEA, debake kay prezidan an mande pou ke yo kapab chanje rezilta eleksyon an. Ala traka pou lave kay te. Kounye a la, yo pral floch Jude Celestin pou yo pran Mateli ansanm avèk Madan Maniga, pou dezyèm tou pèp ayisyen. Adje lavi sa o! Pèp ayisyen, videyo sa ou pral gade la, prete m atansyon, sèlman 8 minit, tande byen ki sa Lambert ap esplike. Konsa ou va konprann pi byen lè pa bò isit nou san pitye pou mesye sa yo pou pa panse son pwoblèm pèsonèl nou gen ansanm avèk yo. Nou gon pwoblèm tchoul, esklav, volontè, visye, saf pouvwa. Men nou pa gen pwoblèm pèsonèl ansanm avèk pyès moun. E nou fyè lè n kanpe n ap frape yo san kanpe paske yo merite sa. Ou pra, ou, ou, lè w fin tande deklarasyon sa w ap konprann trè trè byen kòman nou pran nan granmoun devèlgonde nan peyi a. Otorite devèlgonde, politisyen devèlgonde. Bon m pa pale anpil, tande videyo sa e gade l ak anpil atansyon. Pa bliye lè w ap gade yon videyo. Non sèlman w dwe tande e gade ekspresyon vizaj moun nan tou k ap eksplike koze a. An nou suiv ansanm. Yon bagay ke m te viv sou eleksyon Jude Celestin ki te nan eleksyon devan, m pa konn si l te pral genyen o premye tou epi presyon Etazini gen rezilta pa l paske yo te vle kareman Retire Jude m sonje ou pon ki te vin lakay mwen pèsonèlman lap banm istwa sa li di nan reyinyon kote nèg yo dil kareman yo pa vle Jude yo pa vle Jude ou pon ki dim sa pèsonèlman donk te gen menas yon bagay konsa se ou menm ki te o kè de evènman an. Efektivman m te o kè de evènman an nan moman sa Jean Mona. Dayè, m te kowòdonatè nasyonal Platfòm Inite. M se yon moun ki te travay trè trè pwòch prezidan Preval, kandida yo an jeneral. E mwen te. M viv sitiyasyon sa a. M viv li, men pa de gete de kè. M viv li avèk anpil wont. M viv li avèk e cnn fin anonse li o zòn 3 zè edmi 4 è epi a 5 è gon delegasyon k debake ou konnen kou rezilta bay pratikman tout chèf pati tout gwo potanta pati yo tout reyini ansanm pou yo kòmanse deja ap eksplore ki jan pasasyon pral fèt e ot eksetera se lòt refleksyon kap fèt kounye a wap fè bilan pou di ki sa deja nou genyen kòm eli depite kòm eli senatè kòm eli nan kolektivite pou konstwi majorite ou lè sa pou kòmanse ap reflechi sou tip dalyans estratejik ou taktik ke ou pral fè e ot eksetera. Epi Edmond Muller debake ansanm avèk yon anbasadè alepòk e plizyè lòt moun nan l'OEA, moun l'ONU et autres etc. K ap okipe de kesyon eleksyon avèk li. Nan palè oubyen nan inite? Non, non, yo debake kay prezidan, kay prezidan Thomassin oubyen anwo a. Laboul. Laboul. Lò yo rive, prezidan kontan, l akeyi yo, mete yo chita, eksetera. Prezidan panse petèt ke nèg yo pòtè de yon nouvèl, yon lòt nouvèl k ap vin ba l konpliman tou, k ap vin fè konpliman pou kandida l la. Epi, Edmond Mulet pran lapawòl. A, prezidan, m vini pou m di ou ke Lènasyonzini, la kominote entènasyonal pap aksepte rezilta eleksyon sa yo. Se eleksyon truke ki fèt, se bouraj urn, se manipilasyon chif yo ki fèt e ke li pa akseptab e nou vini pou nou di ou ke rezilta sa nou pap aksepte l. Prezidan di m pa konprann. M pa fè eleksyon mwen menm. Mete mwayen. Nou kreye kondisyon pou eleksyon fèt. Kesyon eleksyon, se bagay pati politik, konsèy elektoral. E mwen m gen sèlman pou m pibliye rezilta eleksyon an nan Monitè. Yo di non, si yo pibliye rezilta sa a, yo pap aksepte l, y ap konteste l, e toutsuit nou pral pran dispozisyon pou ke vrè rezilta li bay. Edmond Mulet. Edmond Mulet. Se premye fwa m viv. Ou t étais là? Ah, j'étais présent. Ah, ok. Ah non, men m s on temwen Privilegié. okilè, m ap Oculaire, viv physique. sa. Kòdonatè jeneral ekip. Wi, inite. Epi, li deside, epi li di rezilta sa pa bon. Epi li pati. Nan lasware, anbasad amerikèn fè yon nòt sòti pou l di rezilta a pa bon, ke yo pa rekonèt rezilta eleksyon sa. Prezidan rele. Humm opon poul mande opon li di m pa konprann Gon rezilta ke w te voye ban mwen Ou anonse m rezilta On dirè ke yo menm mwen etranje yo vin la yo di ke rezilta sa pa bon Ò si rezilta sa pa bon ki rezilta eleksyon an di m ni voye rezilta eleksyon an ban mwen. E Opon di prezidan, Prezidan, rezilta ke m voye ba ou a se bon rezilta eleksyon an. Rezilta ke m transmèt konsèy la pou konsèy la ba ou a se bon rezilta eleksyon. Paske mwen m pa genyen pou m pibliye rezilta. Antanke direktè jeneral, m fèt pou m pran rezilta pou m remèt li bay konsèy la pou konsèy la li menm fè suit avèk li. E sèt ensi ke pawòl anpil e oteksetera. O o! Humm! Le landemen, m tande gen yon rezolisyon nan konsèy, nan konsèy, nan asanble jeneral l'OEA, e ke yo pral, Etazini prezante l, yo pral pran sanksyon kont, kont Ayiti, yo pral mete Ayiti sou zanbago. Dan lentèval, m tande viza Prèske tout kad inite koupe, pami lèkèl je site lè non, paske m te, se plis ke yon douzèn, anviwon yon douzèn, men m ka site nèg m pi zanmi avèk yo a, Gérald Germain, Paul Denis, Jean Joseph Molière, Dimitri Vorbe, anpil. Mwen menm mwen vekse, m sòti nan gon mwen. Paske m konnen de tout fason m pral ladan l tou. Mwen di zafè gade nou n koupe viza nou. Il sifi ke n pa koupe viza m pou Jakmèl pou m ka kontinye al manje kann ti klouz avèk lam boukannen. Lòbèy pete. Epi prezidan rele m palaswit, prezidan di m, a Djo, prezidan rele m nan maten pou l di m a Djo fon ti monte kote m. Madanm mwen gen pwoblèm paske la yo anonse li ke yo fèmen kont an bank li yo bloke e kay ke l genyen gen pwosesis ki an kou pou fè sezi sou kay yo. Pitit li yo ki nan inivèsite m tande yo pral pran yo nan inivèsite an pou yo depòte yo. Donk se son de ganstè. Alò gen pwoblèm. Lidjo. Definitivman la a, m rele ou pou n ka pran yon desizyon. M di prezidan, ki desizyon prezidan? M gon kandida k eli. Ki desizyon nou pral pran la prezidan? Li di, a Job, wè m rele w avan. Apre sa m pral rele de zanmi. E se sa k fè lè yon nèg ap fè pati politik, fò w fè pati politik avèk alyans politik, avèk zanmi ke w genyen ki ka pataje pwoblèm ou, ki ka pataje difikilte w, traka w avè w. Mwen di m pa konprann prezidan. Prezidan di e ke definitivman fòk nou wotire Jude nan eleksyon. M pa p kapab mwen menm pou m aksepte ke 2 anbago fèt sou mwen a la fwa kòm premye minis e kòm prezidan. Paske te gen youn ki te pran lò Aristide e pi kounye a la pou yon lòt vin pran ankò sou mwen la a, m pa p kapab aksepte sa. Se 1. 2, Mezi kap pran la yo, mwen menm pèsonèlman, m pa ka sipòte yo. Pae presyon an twò fòt sou mwen. Fòk nou retire Jude nan eleksyon an. Epi pou nèg yo pibliye rezilta eleksyon yo vle a. Kèlke tan aprè, li di nou, fòw fon nòt. Epi nòt sa a, nou desann nan Ministè Enteryè. Avèk Paul Antoine Bien-Aimé, Jean Joseph Molière, Kelly Sébastien, epi te gen ti pouchon, Michel Clérier, Senatè Clérier, epi pou n al prepare nòt la pou n anonse ke, pou n voye l bay Julie Brutus, pou Julie Brutus gentan fè nòt la sikile nan l'OEA, pou di ke Jude abandone, retrè l fèt, li deziste. E sèt ensi ke Nou fin fè nòt la. E Jude m dan tou sa. Non Jude Nou pa melanje Jude nan bagay la menm. Li pa konn anyen. Jude pa konn anyen. E sa fè Jude pa la suit sou isi a menm. Wi. Jude te li yon nòt epi li di Nou vann ni pou yon plat lantiy. Men Vwala. Nou vann ni pou yon plat lantiy. Wi. E pa la suit Nou fè nòt la. lò n ap chèche Michel Clerier k pou siyen nòt la, Michel Clerier mawon. Mawon. Alò nòt la pote siyati 4 moun sa yo, nenpòt listwa kapab revele sa, se 4 moun sa yo k siyen nòt la. Epi nou voye li ale. E se lè ke lò lòt la fin ale, m ap eseye jwenn Jude pou m kapab bay Jude yon esplikasyon. Men chak tan m rele Jude, m pa konn sa pou m di l. Mwen etenn telefòn nan. Alò Jude ap tande m la, wa eskize mwen chak tan m rele Jude. Kòm se zanmi m Jude ye, chak tan m rele Jude, mwen etenn telefòn nan. Poutèt ki sa? Paske m poko wè. Sa w pral di l. Sa m pral di Jude. Paske li triste. Rele prezidan an pito non. Prezidan an pale avè w. Menm kon prezidan te di li menm li pap reponn Jude tou paske l paka reponn Jude alò son sitiyasyon konplike e ki pa la suit nou oblije retire Jude pou nou bay mesye yo posibilite pou yo voye nan dezyèm tou Maniga e madan Maniga e Martelly e Martelly. Ala kote moun yo gen odas papa se nan peyi dayiti atò lanmò pa wont. Humm fòm pale ansanm avè senatè banm ranje chapom pèp ayisyen senatè lanmò ou pa wont ou pa wont jounen jodi a 12 ans aprè pou wap vin esplike sa nan figi la jenès sou konn sa lap eseye fè ou konprann la pèp ayisyen. L ap eseye fè w konprann ke desizyon ki pran kont li, koupe viza, sezi byen, ebyen, se menm sa ki te pase a. Ou konprann? Se paralèl, l ap fè kwazman nan story a ba nou, epi pou l tire leson moral la, pou l fè nou konprann se machinasyon, se pèsekisyon politik. Atò, kòman w te ka konprann? Ou te responsab yon pati politik. Jounen jodi a ou se prezidan sena ak souri o lèv ou ap rakonte kòman nou jete Jude Celestin pou n te ranmase Martelly epi gade ki dega phtk fè nan peyi a ou responsab tou. Gade ki kantite dega phtk fè nan peyi a. jiskaske yo manje Jovenel Moïse ki soti anndan vant yo, epi jounen jodi a w pa pè, w pa wont, w pa jennen, se sa w ap vin esplike. Gade ki kantite mal phtk fè peyi sa a, jis paske nou t ap defann enterè pèsonèl nou. Lanbe ap esplike w kòman yo chanje rezilta, paske yo ta pral depòte pitit madanm prezidan. Paske yo ta pral depòte pitit madanm prezidan yo pral sezi byen. Medam, matmwazèl e mesye, ou kapab konprann nou gon pwoblèm dirijan. Yo san kolòn vètebral, yo san figi, yo san wont, yo visye. Pou enterè pèsonèl yo yo sakrifye yon peyi Gade eta peyi a twouve l jounen jodi a Epi ou pa wont ou pa pè pou w ap kanpe ou di nou Ou fè 25 an w ap travay ansanm avèk blan Nan 25 an sa w gen 20 lane nan dwòg Nan 25 an sa yo fè w konfyans Nan 25 an sa ou gen eksperyans ou gen kolòn vètebral pou fè kisa Pou vin dirije peyi dayiti Peyi manman w te mouri kite pou ou a pa vre? Ala traka pou lave kay te pa bor isit. Donk, medam matmwazèl se mesye, sak fè blan an ka di w chanje, sak di nou se verite l ap pale, pase se yon pakèt bann mètdam nou konnen nou gen nan politik nan peyi nou. Sak fè blan an ka vini l di w pou w chanje, si w pa chanje, l ap sezi byen, l ap depòte. Se paske nou se yon pakèt bann dirijan salòp. E sa ki grav la pèp ayisyen, Gon ti pwovèb kreyòl ki di lè bab kanmarad ou pran dife, se mete pa w la a la tranp. Malerezman politisyen nan peyi Dayiti pa janm fè sa. Paske si ke gon prezidan avan ki te pran nan w pèlen, ou wè kòman l te pran nan pèlen an, ranmase pye w non. Yo ap kouri pote tèt yo ale tèlman yo gen volonte pou yo esklav menm. Sak fè blan ka fè chantaj? Se paske nou pa deside mete sistèm edikasyon nou an sou de pye. Se paske nou pran etidyan yo pou fè politik, lekòl tounen politik nan peyi Dayiti. Imajine w ti moun ki nan 5, 6 yèm ane ap fè manifestasyon kont prezidan. Nou itilize etidyan pou kapab al nan manifestasyon kraze brize pou jete prezidan. Se paske nou pa deside mete sistèm edikasyon nou an sou pye, mete l kanpe jan l sipoze kanpe pou pwòp pitit nou tou kapab rete lekòl nan peyi a, inivèsite nan peyi a, ameriken an se pa la li mete pitit li lekòl, Biden se pa ozetazini pitit li lekòl. se pa lal lekòl, senatè yo se pa la pitit yo lekòl tou. Men non, nou menm nap kraze sa nou genyen, paske nap vòlè nan leta, al mete pitit nou al etranje. Sak fè yo kapab di yo ap friz kont, se paske nap bwote lajan peyi a, san kontwòl, si se ton lajan ou konnen ou te travay pou li pou tout bon, yo pa tap janm fè w chantaj. Se paske yo konnen ou nan vòlè, wap kase kou, pèp ou a, wap bwote. Ou son krab, ou son visye, wap souse tout la sent jounen. Ou pa deside, struktire sistem banke nan peyi ou pou genye, bank nwa. Si ou te kone se la ou te mete lajan ou nan pwop peyi ou yo patap dousa, se paske ou gen grenn zanno kayo fev. e malerezman apre tout dega sa yo jounen jodi a wap gade koman Lambert ak souri o lèv se sa lap vin esplike nou koman yo te boukante rezilta yo koman yo te ouvè pye yo pèp ayisyen rantre kote m pa ta sipoze di premye rezilta eleksyon an epi pou yo akouche yon lòt bay blan. Eske w konprann? Pou yo akouche yon lòt bay blan. E pi jounen jodi a, se moun sa yo pèp ayisyen ou pral vote pou fè ki sa? Pou vin dirijan nan peyi w? E byen nou kondane pou n manje kaka. Ekskize m ekspresyon. Si ke nou ka al vote moun sa yo pou vin dirije nou, ki san kolòn vètebral, ki bay blan pase sou yo, chanje rezilta kòm se menm koken yo tou paske ou pap janm fin konnen vrè vèsyon listwa. Epi, avèk fyète, ak souri o lèv, l ap esplike w ki sa ki te fèt. E gade kantite dega phtk fè. Ala traka pou lave kay te. E dènye kouk pou touye koukou a pèp ayisyen, apre yon aksyon konsa, ou pral jwenn Lambert ki pral kolabore ansanm avèk Martelly. Ala traka pou lave kay te. Pèp ayisyen. Si w pa bay mesye sa yo yon leson, ou kondane pou manje lafyant nan vi w tande. Ou kondane pou manje tè. Bon, gon moman kap rive menm tè ou pap jwenn, se wòch wa kole dan w ladan. Gon moman kap rive, se matyè pijon nan mete nan bouch nou paske si se moun sa yo nou kontinye pran pou dirijan, m pa kache di nou, nou chire an miyèt moso. nou pap koud. Medam matmwazèl e mesye byen vini nan ayiti peyi spesyal non monchè m pa kache di w prèch sa antre nan nanm mwen pastè lage levanjil la pou nou silvouplè paske pandan dènye moman yo la gon seri de sè legliz m pa ka konprann yo pale ansanm avèk popilasyon an souple. M pa gen moun avèm la Ou preske gen 30 ans depi yo ekriw sou WhatsApp kiyès sa Ou poze trop kesyon madanm. M pa gen moun avè m, pa gen moun avè m, pa gen moun avè m la a. Èske Lisa tande sa m di la a? W ap priye pou yon fiyanse, depi w wè l parèt, di, Seyè, m rese, resevwa l! Chak sèvitè k vini yo koze, O, w ap tann Bondye. An, w ap tann Bondye? Kòman Bondye ap vini menm? Bondye ap sot nan syèl la epi l desann li ba w frè? Adje lavi sa a, ou kwè se koze pèp Ayisyen? Wi. 30 an ou gen legliz yo epi wap mande se kiyès ki entansyon ou kiyès ki bay kiyès ki baw nimewo ou ki sa nap tann jezi kontinye tann jezi kontinye tann jezi wè lè ou di wap tann jezi jezi konnen wap tann li pou ale nan syèl ansanm avèw ok. Si w konnen wap tann jezi pou nèg dezole jezi pa gen nèg lap bay jezi se lavi etènèl li gen pou l bay ok lavi etènèl jezi ap bay aktyèlman la li pa gen pou l bay nèg ma sè li pa gen pou l bay fanm mon frè ok vye frè djak la la legliz lap yap koze avè w refize reponn li li pa nan nivo w ap tann jezi enben tann jezi lap lage 4 van flip flip flip nan dengwenn nou epi sa w tande a pwente pwepwep twonpèt sone epi. Si w pran brase levanjil ou ka confuse. Antouka, jan m toujou renmen di l, Haïti dictature c'est l'appel des Antilles, Haïti démocratie c'est la République des coquins sèl vòlè yo k ap rete ki viv rave ra ki mou ra kaka ra. Mwen di w mèsi paske w t ap swiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou bonswa tout moun, non pa m se Fouco e n ap kwaze nan lòt videyo. Orevwar a la pwochèn, bizou bizou one love.